Lè bab kanmarad ou pran dife, se mete ou mete pa ou la a la tranp. Depi lè peyi Kanada fin pran sanksyon kont 3 oligak kòwonpi nan peyi Dayiti, m pa kache di ou, tèt tout oligak cho. Wi 3 mesye sa yo kap finanse gang, kap blanchi lajan e non sèlman sa tou ki enplike nan divès zak vyolans. Frè e sè byeneme yèr sektè prive a mete yon nòt deyò. Nòt sa a ki siyen pou lapè, yo fè konnen wi yo mete tout diferans yo de kote, tout ti ying hang ki te gen antre yo gade non yo mete sa yo de kote, Pwiske lè a grav, moman rive pou ke yo sove peyi Dayiti, pwiske popilasyon an ap soufri. Men atan, sa k pase ki fè sektè prive a mete nòt sa a nan menm moman chèf de gang yo di yo ap fè lapè? Non, èske sa vle di se yo menm vrèman ki vrè bòs ensekirite a nan peyi Dayiti? E frè se sè byeneme koze a pa fini la, gen sosyete Barbancourt li menm ki pete koken li di li pran distans li pa rapò ak nòt boure ak ipokrizi sa a sektè prive a mete deyò puiske chaje kontrebandye ki siyen nòt sila a e fè konnen peyi a merite yon solisyon san kòwonpi. Frè se sè byeneme, ou raple ou deklarasyon Eric Jean Baptiste? Monchè, pa rapò a nòt sa a nou pral detaye pou ou, ou pral konprann ke Eric Jean Baptiste te gen rezon nan jou pase yo, yo asasine l nan Laboul pandan l ap antre lakay li, rale chèz ou. Frè e sè byeneme depi lè m fèt, se premye fwa m wont nan nivo sa. Ou raple ou kòman Ariel Henry te bese devan prezidan ameriken an, Joe Biden? Ebyen dènye imaj sa a, sa ap pi rèd toujou. Sa k rete pou premye minis Ariel Henry te bese pou l bobo pye blan an, li te piti. Ou pral gade imaj sa a. E apre aksyon sa a, si mwen pèp ayisyen rete yo ap gade premye minis Ariel nan je toujou, m prèske di nou pa moun ankò. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa. ou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. Yes, mèdam matmwazèl e mèsyè nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè. E kont sa a ki se te yon ti bonòm ka plen kay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se l ap ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Bouda papa m fè venn venn, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam, madmwazèl e zemesye nap kòmanse ansanm avèk dosye premye minis Ariel Henry. Monchè lè map gade imaj sa m di kèt sa kap pase konsa? Sa kap pase premye minis Ariel konsa? Frèzesè byeneme, men lèm fin byen analize imaj la map di ha, wè lè w pa dwat. lè w konnen w gen san anba zong ou, lè w konnen w vòlè, lè w konnen w se yon asasen, lè w konnen w pa dwat, lè w konnen se yon kou w ap fè, lè w konnen w pa serye, li fasil pou yo dekouvri w. Pèp ayisyen di m, an venteyinyèm syèk sa, kiyès ki t ap aksepte fè yon bagay konsa devan pye mouche Leblanc ke Premye Minis Ariel Henry? Ann gade ansanm. Wi, jan w ap gade imaj sa la a. se premye minis Ariel Henry kap salye mouche Leblanc mezanmi non non non non non mezanmi premye minis Ariel Henry men non men kes ki spas se kwa l'histoire mezanmi se kwa l'histoire pèp ayisyen edem konprann imaj sa non oh ato gade kote men moun ye epi pou premye minis Ariel Henry plis ap vize bagèt pantalon non. Non PM Ariel, di m byen kisa w t anvi fè, kisa w pèdi nan bagèt pantalon mesye a, pase jan w bese konsa, e nou tout konnen Ariel son moun ki antre nan laj, nou te kapab di lè w kòmanse antre nan laj se ke senti ou pa twò bon, men non se pa premye minis Ariel Henry, paske si l ka bese konsa non PM, jan bagay la ye la, ou nan fè tchèk mon frè wi, hum hum, tout lide m di m sa. paske ou pa ta ka chwazi bese men se kwa listwa pèp ayisyen ede m konprann non oh konsa pou moun gade nou tèt bese sa k ap pase konsa apre yon aksyon konsa di m sa n ap fè Ariel Henry. Paske lè yon nèg ki se premye sitwayen peyi a chwazi bese tèt li devan mouche leblan konsa, se tout ayisyen wi pèp ayisyen. Yon imaj vo mil mo. Ou gen lè pa konprann sa k ap pase la. Sa jenou Ariel preske mete wi. Poukisa? Lè w pa dwat, se sa k pou rive. Pase gon yon jan, ou mete w janti, ou konn wè lè w fin fè yon dezòd, Epi w konnen sa w fè a pa bon wi. Men w gentan santi granmoun yo pral flanbe w. Gon jan w janti pèp ayisyen. Yo rele w wi ou prezan. Tout sa yo di w fè plop plop ou fè l rapid. E menm si yo fin reprimande w pandan tout semèn nan, gade non gon jan w opa, w opilan. Pase papa m toujou di, m pa ni vann ou, m pa ni fè w kado l, ni prete w li. M konnen se sanwont ou ye m ap pran w kanmenm. Donk lè konsa ou mete w anpil an, yo rele w plap. Li jou se pa souke y ap vin sou kò w nan kabann, ou gentan desann, gade non l poko fè klè w ap bale devan pòt. Sa k pase, baton an w ap epanye piske w konnen sa w te fè. Enben se sa k rive Ariel wi. Frè se sè byeneme, mwen menm m pa bò isit lè m di w asasen pa ka dòmi alèz la nou dwe panse se blag. ap yon prezidan fin asasine andan chanm lakay li pou te ka mache dwat. Men sa pèp ayisyen, nou pa ka nou pa ka aksepte yon bagay konsa. Pou nou m chwazi ap bese konsa pou ki sa? Pou ki sa? Atan, nou wè lè n aksepte tout vye bagay, nou negosye asasina, nou negosye e ensekirite, nou negosye kidnapin, nou negosye tout vye bagay, ebyen men kòman blan wè nou. Li ka choute Ariel la. Pase nou tankou yon vye pil fatra. Se pa pou san rezon ou wè lòt nasyon vin san respè pou nou puiske otorite nou yo son pakèt bann kowonpi, visye, ti sousou, asasen. E nou aksepte viv ansanm avèk bann viris sa yo, nou pa chwazi pouse yo mete yo sou kote, chache bon jan dlo cho pou nou detwi bann viris sa yo lakay nou, ebyen lè konsa, Menm si nou menm nou pa viris men imedyatman nou travèse nan al nan lòt peyi yo trete nou tankou viris piske dirijan nou yo son bann viris yo ye pèp ayisyen. Ede m konprann. Di m ki lòt premye minis dan lemond k ap chwazi fè yon aksyon konsa? Di m ki pèp k ap aksepte pou chèf li fè yon aksyon konsa? devan yon etranje men se kwa listwa frè se sè byen eme m pral montre w koman ayiti desann ba wi eske w raple w divalye wi divalye sa se nan moman divalye pèp ayisyen men koman blan te konn bese li menm eske w wè wala a e blan kap flechi devan divalye. A e blan kap di, ah, ah, ah, Mesye le prezidan, kòman sa va? Eske tout èt an òd? O wi! Eske w konprann bagay yo, pèp ayisyen? Donk sa se nan tan Duvalier, men kòman bagay la te ye, men kòman filing nan te ye. Men kòman blan an te konn prezante l. Eske w wè nan ki nivo nou rive? Eske w wè nan ki nivo nou desann? Eske w wè kòman nou fini? E gade byen pèp ayisyen, pou kantite respè mouche Leblanc bay Duvalier, l ap ba li lanmen, se vre ke l fon ti bese men, l ap gade Duvalier nan je. Men lè w pran premye minis Ariel Henry, yo te ka ba l yon sèl kout bra dèyè tèt wi pèp ayisyen yo vide l atè. Èske w wè de betiz nan w peyi mesye? Ou genlè pa wè! Humm pèp ayisyen bon m eseye konpare tou 2 imaj yo pou ou yon fason pou kapab konprann sa ke map diw la la donk la ou gen Duvalier ou wè menm si mouche Leblanc ap bay lanmen lap bay Duvalier respè a gon yon jan ke lap gade Duvalier paske ou paka bay yon moun lame pou pap gadel nan je men Ariel Henry se je ajenou l anvi mete ajenou la li menm. Sa jenou premye minis tap met ajenou? Ay gad kanpel bondye papa, granmoun nan detire tout mis dèyèl, pèp ayisyen pou tou konprann sa kap pase la, tout lòt moun rete yo ap gade, mwen menm mesye dèm tap bay premye minis yon sèl kout bounda m fèl kanpe dwat. Men se kwa listwa? Sa Ariel ap fè konsa? Humm e la map konprann pèp ayisyen depi ou nan touye moun ou pa ka viv sante non ou vin san respè atò konsa poum ta rive nan moman poum chèf nan peyi mesye pi se konsa pou map flechi se konsa pou map bese men non kem pa chèf a kwa bon la son vye jeran ou pèp ayisyen son vye jeran nou gen nan tèt peyi a nou ta panse nou gen chèf epi nou rete nap gade l tè pwa tè mayi sin pa voye jovenel ale nap mouri wo meni. Atò si se Jovenel Moïse mesye ki te flechi konsa devan mouche Leblanc pou di la repiblik pa tap tou kraze plat? Non la repiblik pa tap tou kraze. Epi wap gade yon premye minis pèp ayisyen ki responsab pou mèt sekirite pou ou wi, ki pou baw sekirite, pou lekòl, pou tout bagay nèt epi gade kòman lap flechi. Donk fason wè l flechi an sa vle di blan di l niche dèyè m l ap niche l. Blan di desann kanson w l ap desann li. Blan di fon ti pandje l ap pandje. Fon blan di fon ti chek l ap chek. Blan di leve de moun anlè l ap leve l. Men rezilta, lè n ap kite yon nonm non l site nan touye prezidan vin dirije apre asasina yon prezidan eli. Men rezilta pèp ayisyen, gade byen. Non fò n gade l wi. Franchman m di w se premye fwa m wont nan yon eta konsa. dènyeman nan somè ameriken raple w kisa l te fè devan abinadèl se devan biden men kounya gade sak pase la w pa konn w pa konnen sa vle di nivo respè a non se paske w konnen sa w fè ebyen w oblije ap mache sou vant w ap mache w ap ranpe devan blan paske w konnen se yo menm ki kapab ba w ti soutyen pou w rete la. Ou rete la paske w nan touye prezidan w pa vle pran prizon. Epi pèp ayisyen menm chita l kwaze pye l, l aksepte yon betiz konsa nan figi l. Men ki kote w soti. Men kòman blan an te ye devan Divalye. Epi men kounye, men kòman nou ye kounye a. Men kòman nou ye. Humm. Antouka. Se la demokrasi wi. Dabor isit mwen lem di w Ayiti diktati yon sel apel dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, ou dwe panse se blag enben men egzanp la pèp ayisyen bagay la klè devan je nou jounen jodi a. Medam madmwazèl se mesye ebyen bagay yo pa fini la. Genyen sektè prive a ki mete not deyò. Hum ou kwè se koze nan la repiblik nou bay yo anpil pèp ayisyen wi. Sektè prive a ki mete nòt deyò. Men sa ki parèt on ti jan etonan se ke se nan menm moman yo ap mete nòt deyò yo ap di yo ap fè lapè, se menm moman tou 3 chèf de gang nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, Krisla, Ti Lapli, ansanm avèk Izo, se menm moman sa tou mesye yo ap di yo fè lapè aprè plis pase 17 mwa depi moun Matisan kite lakay yo, moun pa ka pase, fanm ansent mouri, ti bebe mouri, jenn gason mouri, tout kouch moun nan sosyete a mouri. y ap fann tèt yo ak bal. E pèp ayisyen konprann, tout lè peyi Kanada, Lèzetazini t ap pran sanksyon kont politisyen nwa yo nan peyi Dayiti, gang yo pa t janm di yo t ap fè lapè. Men imedyatman peyi Kanada anonse ke Yo pran sanksyon kont 3 oligak kòwonpi nan peyi Dayiti ki se Cherif Abdala, Jilbèr Bidjo ansanm avèk Renòl Dib, rapidman ou wè gang yo gon jan yo ap ranmase pye yo. Sa k di yo pral konvèti, yo te resevwa mesaj depi 1900 jamè. Sa k di yo menm gade nou zafè tire kout bal tout moun ka retounen lakay yo. Yo fè lapè yo pap batay ankò. Sa k pase? Jan ti pwovèb kreyòl la di, nen pran kou, je kouri dlo. Donk papa pran kou, fòk pitit yo bese ton an tou. Bese ton ensekirite a, lache matisan. Medam, matmwazèl e mesye, nan nòt sa a, ki sa ki di? Plizyè sektè manb Asosyasyon Sektè Prive Ayisyen an, atravè yon nòt pou laprès, yo lanse yon apèl ijan ak diferan aktè peyi a, nan objektif pou etabli yon gouvèneman initè nasyonal atravè yon akò politik. Initè nasyonal atravè yon akò politik. Siyatè yo fè konnen Yo mete fen ak divizyon ki te genyen antre yo nan sektè a. Oh my God! Quelle transformation hein! Oh! Rapid konsa? Ra, non! Yo te pran sanksyon kont Youri, kont Lambert, kont Rony Celestin, kont Hervé Fourcand ak yon pakèt lòt ou pat tande sektè prive fè wouay. Men yo pap yo pran 3 grenn ou tande. Tèt ansanm, nos différents de côté. Men se kwa listwa Hahahaa Eeyy yo la traka pou lave kay te papa Donk yo lanse yon alyans nan benefis repiblik la Ki repiblik? Ki repiblik silvouplè? Donk, lè yo di konsa ke yo lanse yon alyans nan benefis Repiblik la, eske sa vle di dyaspora ap ka desann vin fè biznis? Eske nap kapab gen makèt? Eske nap kapab gen mezon machin tou? Yo pap kidnape nou? Yo pap voye boule biznis nou? Eske yon nèg tèt grenn noir ap ka milyonè milyadè nan peyi l? Eske se sa diferans de kote a silvouplè? Alyans sa eske se sa nan benefis repiblik la? Fè m konprann, ban m yon ti limyè silvouplè. Frè se sè byeneme toujou nan nòt sa yo fè konnen. Antanke prensipal asosyasyon antrepriz ak antreprenè Ayiti, nou vrèman preyokipe nou pa pèsistans kriz miltidimansyonèl la ki pa sispann mete dlo nan je pèp ayisyen an k ap touye ekonomi nasyonal la. Se kounye a nou preyokipe? Hey! Mesye dam jenaj de lèzò twouble yo pou pèp ayisyen an. Se byen, se bon pou mwen. Humm, se bon pou pèp ayisyen an. Humm! Yon ti sanksyon klap wi, twa sèlman wi. Yo gen tan preyokipe, oh my God. E pa moun sa yo pèp ayisyen, se pa tout lè stabilite a bon pou yo a. Pi rapid men yo gentan preokipe konsa. Kèt mesye dam. Ala pèp chanseu papa se pèp ayisyen. Ala traka pou lave kay tè papa. Ann avanse pèp ayisyen toujou nan nòt sa a. Ebyen kriz miltidimansyonèl la konprann milti nan bagay lajè sa pèp ayisyen. Ki apovri a gran pati majorite sitwayen. Wè sa nou vle. Yo lanse yon apèl ijan ak aktè yo pou mete diferans yo de kote, san delè e siyen yon akò politik pou etabli yon gouvèneman inite nasyonal. Oh my God, men l'inite, le mot unite, mo sa pa egziste non nan diksyonè peyi Dayiti. Inite wi. Mwen vre nou te vin a on lot moun. Sa inite fe peyi dayiti? Hi ha ha non a la fen mo sa menm vini pou touye nou net pep ayisyen. Men sekte prive a rale le mo inite wi pep ayisyen. Inite wi. Inite k vann peyi a pou on bobot wi. Ha ha hi. Inite enplike jis nan kou nan touye Jovenel Moise wi. Inite enplike jis nan kou nan gangsterize peyi a wi. Epi kounya la nan linite? M poko janm sezi konsa. M ta renmen konn de ki inite yo ap pale la. Ebyen, reprezantan sektè a estime lè a grav pèp ayisyen. Li pot ko grav non kounya l grav pou yo. Lè a grav pèp ayisyen apati de sanksyon. e Cherif Abdala, Big Joe, ansanm avèk Dib, donk lè a grav pèp ayisyen. E se pou rezon sa a, yo pran dispozisyon pou lanse apèl e soulinye yo pran angajman solanèl pou soutni yon akò politik. Pale mwa de sa. Humm e pèp ayisyen silvouplè koze a pa fini la. Sektè a anonse yo mete fen a divizyon ki te genyen pami yo, yo angaje yo pou pran an favè peyi a yon lansman yon pwogram vize pou pwomouvwa transparans, konkirans, lwayal, strik, E, sa ki tris nan dosye a se ke, apre nòt sa a, gen sosyete Barbancourt ki di li pran distans li pa rapò a nòt sa a ki chaje ansanm avèk ipokrizi manb sektè prive a. Bon, ki sa k te fè nou pa t ka alèz? Esplike m. Ki sak te kreye zigzani antre nou? Ban m ti limyè. E pou bon bon maten nou di nou mete yo de kote. Men non, non, non! Fò n ta kase fèy kouvri sa sektè prive. Ay, ala traka pou lave kay tè. Non, pwoblèm nan pa rezoud. S on solisyon n ap dawonlod la. Men non! On ti sanksyon fè kè nou sote konsa. On sanksyon wi! Se sak rele lè bab kanmarad ou pran dife mete pa w la a la tranp wi donk nou gentan kouri gade nou akò ap soti rapid yon fason pou non nou pa site pou yo pa pran sanksyon e frè e sè byeneme peyi kanada lèzetazini fè konnen an janvye kap vini la a ebyen sanksyon sa yo ap rantre an aplikasyon. Pat pwoblèm se trè trè byen se trè trè cute. Men, rapidman konsa, pèp ayisyen, ou gade nòt gentan soti, nou met tèt ansanm, nou diferan de kote. Men, se kwa listwa? Ki sa k te pase? E nan menm moman an tou sa ki grav, gang yo di yo fè lapè, yo pa p batay ankò. Sanksyon an sèlman tonbe, gang yo di non, non, non, nou pa p batay ankò. Èske ou konprann bagay yo? Sanksyon an tonbe pou eu gang yo di nou pap batay ankò. Donk sa montre aklè ke laplipa moun k ap siyen nòt, k ap di yo mete diferans yo de kote, se yo menm ki mèt gang yo nan peyi Dayiti, pèp ayisyen. E toujou nan nòt Babankou a, li fè konnen ke nan nòt sa a sektè prive a mete deyò, chaje kontrebandye ki siye l. Peyi Dayiti bezwen yon solisyon san kowonpi. Li vo plis ke sa, li merite mye ke sa. Men, frè se sè byeneme, eske w raple w deklarasyon Erik Janbatis avan yo asasinenl? Pa bor isit, lè ke m konn ap eksplike nou kòman nèg nan sektè prive a jwe, e m toujou fè nou konnen yo pa janm pèdi batay, nou dwe panse se blag. Sa k fè yo pa janm pèdi batay, se paske nou visye, se paske nou sousou, se paske nou pè soufri, se paske nou pè pran responsabilite nou. A chak fwa yo fin gangsterize peyi a, lè yo wè gen ti kal stabilite kap vini pou ke biznis yo ka pase fasil, donk lè ke yo wè bagay la twòp pou yo, rapidman, ou konnen se yo menm ki wete, se yo k mete, se yo menm ki mete chèf, yo pral pouse chèf yo pou di yo mande èd militè. Lè chèf la mande èd militè l vini prrrrp li fin klin peyi a, kiyès ki pral viktim ankò? Pèp ayisyen an. Kou yon lòt prezidan monte li di l pral fè sa l pral fè sa pou lepèy, rapidman yo menm ankò ki gen franchiz dwanyè, yo gen pò, yo gen dwàn nan men yo, yo gan lè yo ga tè, enben sa w tande a, yo regangsterize peyi a. De jou an jou, n ap mouri. n ap antre nan kras pi rèd, tandiske yo menm yo ap vin pi rich. Ban m fè w tande dènye deklarasyon Eric Jean Baptiste pou w kapab pi byen konprann sa ke m pral esplike w la. peyi w an ka de gè e pòte asistans a pèsòn an danje. Popilasyon an te an danje, li kontinye an danje toujou, paske konplo a toujou la toujou. Paske pa bliye ke koripsyon an isit an Ayiti s on spageti li ye. E o fur a mezi ke yap avanse nan dosye petro karibe a, se o fur a mezi wap wè non moun kap parèt. E moun kap rele bare vòlè epi se yo menm ki pi gwo vòlè a, lajan nan pòch yo. Donk ke nou menm nou te fè sa ke liy wouj ki te travèse a. Sa vle di ke yo ta pral ponyade batay pèp la nan do. Enben nou menm nou pran responsabilite kòm patriyòt ki renmen peyi sa a. Nou pran responsabilite pou n di, atansyon! Nou menm, nou pa nan amnisti pou okenn vòlè. Ni ti vòlè, sourit, ni mwayèn vòlè, rat, ni gwo vòlè, chat. Donk, pèp ayisyen, se sa m vle fè ou konprann. Lè w tande nèg yo fin cho, yo ap mande amnisti. Lè w tande yo fin cho, yo met nòt deyò. Pou kantite moun ki mouri. pou kantite moun ki viktim, pou kantite tèt ki fann, yo te rete yo ap regle biznis yo. Yo te rete se kòm si ryen netè Ayiti pa yo a diferan. Men yon ti sanksyon tonbe baw! Rapidman ou wè gen nòt ki gen tap soti, yo vle akò politik, inite, yo mete diferans de kote. Non non non non pèp ayisyen! Fè kè lizou, chita pou w reflechi pou w konprann sa k ap pase a. Ann avanse Eric Jean Baptiste. Nou di tout vòlè dwe alafwa remèt kòb la e pran kòd la tou. Men eske nan kad diskisyon yo, eske te gen moun sou tab la te antre nan jouk sijè sa? Ban mwen repete pou nou ankò. A plizyè repriz. Diri bon gou, lèt bon gou, eeyy, jounen jodi a nèg yo panike yo fou pèp ayisyen, ala traka, an avanse ri. E ki di ke Nenel avwe l la verite, Nenel di l wi ke li te di amnisti, wi ke l pale de amnisti, ok, men se t a plizyè repriz, e m renmen. Talè, talè Rick, fon ti poze. Pèp ayisyen, m pa konn si w raple w moman sa. E m pa kache di w lè m te wè aksyon sa, m te wè l parèt on ti jan biza. M ap gade Barbecue nan Lasalin k ap bay diri bon gou ak divès lòt pwodui bon gou ankò. Ou monte Kwadèboukè, ou jwenn lanmò san jou, gade non pil sak diri, lwil epi sa k pap jwenn manje l ba yo kòb. Epi men jounen jodi a, Kanada pran sanksyon kont Renoldib pèp ayisyen kap finanse gang kap bay gang zam ak bal. Ann avanse Eric, koze yo anpil. Menm, se sèt liy wouj ke lè w depase l vizavi de enterè peyi m, n ap anyen m p ap fè. Paske lè yo di enterè siperyè dayiti, lè mwen menm Eric Jean Baptiste mwen di m ap monte nenpòt ki pye kokoye tèt anba, C'est une vérité absolue. Se se tri wouj. Ou pa kapab, moun ap mouri nan lari. Biznis moun ap kraze. Yon popilasyon yo dechèpiye li nan fè yo brase ren nan 2 fwa pa ane nan kanaval. Paske lè sa mwen menm mwen t ap rele atansyon men n ap gagote lajan la. Lè mwen menm mwen te nan eleksyon m t ap rele pote kòd, pote kòd, kote lajan ap depanse. E ke jodi a, ou gen yon popilasyon ki kanpe k ap mande kot kòb la. Epi plan pa w, kòm ou abitye vòlè nan sena a, e ke lè w fin vòlè nan sena a, ou kapab, m pa, mwen pa site non, kòm yo abitye vòlè nan, ou pa konnen ke se vòlè yo ye? M pa konnen. Ou pa konn tande chak jou tout sa k ap di? Kòm yo konn abitye vòlè anndan sena a, epi kounye a la menm menm menm, lè yo bay tèt yo dechaj anndan sena a, men andeyò. 2 palman an yo pap kab bay tèt yo dechaj donk kounya yap fè yap asote pouvwa politik la pou yal bay tèt yo amnisti. Ou wè la pèp ayisyen, koze yo anpil, vrèman anpil. Sa vle di, yo ap pran sanksyon kont ni esklav volontè, ni pwostitiye politik yo, ansanm avèk gwo patwon an. Yap pran sanksyon kont tout. Atò pou kantite mal moun sa yo fin fè, epi pou yon bon maton tande wi, gang yo depoze lèzam, epi lajistis pa entèvni. Manm sektè prive tchatchatcha, yo e kon nòt yo mete deyò wi pou lapè, no diferans de kote. Nou serye, apre kantite moun ki fin mouri? Donk kounya la, jenerasyon kap vini an, kisa nou di yo fè? Kisa nou di yo fè? Donk eske ou ka chita ou touye moun, ou touye moun, ou touye moun, aprè sa ou vini ou di ou mete diferans ou de kote, ou vini pou lapè pandan ou fin milyonè? Pou kantite moun ou detui? Pou kantite lavi ou retire? Non pèp ayisyen, bagay la tap twò fasil. Se menm jan sam avèk yon chèf de gang ki vini li fin touye moun, li touye règ moun aprè sa l mache tchatcha, l al remèt Jezi ti rès la epi w ap gade kretyen yo k ap, Alelouya, anmwe, se plis gang ou kreye wi. Pase jenn gason ki legliz la ap di, o o, jan entèl t ap touye moun, men kounye a li gen kay, li gen machin, li gen tout bagay nèt, epi kounye a la, li vini nan legliz, li vin konvèti, li remèt Jezi ti rès la. Pou kantite lavi moun li detui, pou kantite bagay moun li vòlè, pou kantite avni li gache, pase l touye manman l, touye papa l, touye gran frè l, touye gran sè, li touye marenn, li touye tonton, Jounen jodi a lap byen pase l gen bèl kay li epi l vini e wi li remèt Jezi lavi l tout moun aksepte l epi se kòm si ryen netè lap viv nan sosyete a nòmalman san ke li yo pa trennen l lajistis non non non non bagay la tap twò fasil bagay la twò fasil pèp ayisyen ou pran twòp zannana pou Sizàn an gang nan fin touye l rache epi lajistis pa entèvni apre l fin di l depoze zam nan. Pou mwen si w depoze zam tout bon vre, se pou yon kouvèti w ap chèche. Lè w vin di w vin konvèti nan Jezi a, se pou w al nan dcpj. Se pou w ale nan dcpj, se pou lapolis arete w, pou yo kondane w pou sa w fè. E si nou kite sa pase sou pretèks wi, Jezi konn padone patati, se plis gang w ap kreye paske jèn ki la gentan wè ki kantite bagay moun sa fè e sa l vin genyen. donk sosyete aksepte l, ebyen li menm li pral pi anraje toujou pase l ap bezwen k fè kòb la a on volim, epi demen si Dye ve pou l vin kanpe legliz Bondye beni w pou kote m te ye Bondye retire m mwen beni non l pou sa. Moun ou te konnen mwen te ye a m pa menm moun ankò m pa menm moun ankò moun ou te konnen mwen te ye yè a se Jezi m pa menm moun ankò ou serye? Epi menm frè sa pral chante Deyò a pa gen anyen Se ladanl mwen te ye Eskew wè se menm bagay Lèw rankontre Jezi Yon bon zanmi tankou Jezi M pa wè rezon poum ta kitel Se nan li m gen lavi Alelouya Si lan lemond te gon bagay Se la m te ye mwen ta jwenn li Kounye a m santim byen Kitem la Nou serye kretyen Nou serye pèp ayisyen Si nan lemond te gon bagay se la l te ye l ta jwenn li apre kantite kidnapin li fin fè, apre kantite moun li touye, apre kantite avni l gache, hum, apre kantite fanmi l detui, si nan lemond te gon bagay se la l te ye l tap jwenn li. Machin l ap vini legliz la son machin kidnapin. Travay li te travay li te fè l, nou aksepte yon betiz konsa. Non, fè m konprann, atò pou kantite mal moun sa yo fin fè peyi a, epi voup yo mete yon nòt deyò pou lapè, gade nou rapid, men yo te bezwen peyi Dayiti avanse, kout ke kout, san pèdi tan, jwenn yon akò politik, lajman laj, yon konsansis, gade nou pran tranzisyon, lapè, linite. Bòn gouvènans heheheeh ala traka pou lave kay tè Erick ann avanse. E kitem rive pi lwen pou ou. Ce sont pas ce pas la plupart de politiciens corrompus sa yo non selman ke ki ladanl. Ou wè jodi a bon lan palè nasyonal gen nèg kap priye Bondye pou yo fizye Erick. Nan sektè prive a ayisyen an gen nèg kap priye pou yo fizye Erick. Hay gason ou rive kotem te bezwen an gason. Wi vwala epi vwala. Ou pa wè? Eske ou konprann pèp ayisyen? Non, alyans pèpè, mete diferans de kote pèpè sa mwen franchman non. La a wè m rive nan yon kafou m di sektè ke w rive pa confuse mwen pi rèd. Ou te deja confuse mwen kounye w bezwen pèdi m nèt avè nòt ou met deyò, mete nou diferans de kote, wi lapè. Men se kwa listwa? Wi. Enben, ou pa wè sa k rive Erik Janbatis vre? Gen nèg nan sektè prive a k ap priye, ki t ap priye pou Erik Janbatis mouri. An n tande pou ki sa pèp ayisyen. Ou konn pou ki sa? Paske tout moun sa yo t ap kontan gen amnisti. Paske lajan an nan men yo. Depi se moun ou konnen ki vòlè lajan Petro Caribe a, yo ta kontan amnisti. Sa vle di ki sa? Lajan petro karibe a jan kem toujou dil fòn trennen mateli la jistis gouvènman preval la fòn trennenl rive sou mateli pase pran privè yo pèp ayisyen ann trennen yo tout wi e majorite lajan petro karibe a se nan dosye konpayi wi l pase nèg monte antrepriz pi mal pase bak fritay wi yo monte antrepriz. Epi rapidman la, blan an kòmanse pran sanksyon, tape yo sou do, men epi pou pèp ayisyen an li menm fè konplo pou l fin a rès la, rapidman ou gen tan wè yo bò kote pèp ayisyen, yo preyokipe. Men depi kilè? Kèl ipokrizi! Depi kilè nou te preyokipe konsa? Ala traka pou laveKay te ri k ann avanse. Sa ta vle di ke kit se pouvwa, lè m pale w de pouvwa, m pa pale w de pouvwa aktyèl la non. M ap pale w de pouvwa ki la depi sou prezidan Preval. M ap pale w de pouvwa ki pase nan premye tèt kale, Michel Martelly. M ap pale w de pouvwa tranzisyon an. Paske mwen wè, mwen wè, Mèt Andre Michel chita chak jou. li ap di ke prezidan Jocelerme Privert, pou ki j'ai beaucoup de respect, paske mwen menm mwen wè ke l fè eleksyon avèk kòb peyi a, chak jou l ap repete prezidan Jocelerme Privert se gwo vòlè! Epi, kèlke pa, m ta kapab di e pwofesè Anthony Barbier kore sa, paske pwofesè Anthony Barbier se direktè egzekitif, sekretè jeneral egzekitif palè a, li chita bò kote André Michel kap di sa li pa janm demanti l li pa janm demanti l donk se sa ki se batay la donk mwen menm mwen di ke ekoute zero sitirans nan zafè amnisti tout vòlè dwe pran kòd kit ou te vòlè bannann nan mache wap pran kòd kit ou te vòlè gaz Wap pran kòd, ti vòlè, mwayèn vòlè, gwo vòlè, tout dwe panse. Te gen yon rankont an ijans o nivo RDNP apre tout pale anpil sa a, kòman, sa k te sòti, kòman sa ye? Ah non! Lele, permettez que je vous dise, ou bliye non pati a, Rassemblement Démocrate, tande, tande dezyèm mo a, Demokrat, se la demokrasi, ou pap janm jwenn tout moun dakò ansanm avèk ou, se le dynamisme démocratique menm ke ki vle sa, au contraire, C'est une bonne chose lorsque nan au sein d'un parti politique kapab genyen une certaine opposition. Sa tou prepare dirijan an a lè l pran pouvwa pou l abitye avèk opozisyon li menm tou. Se sa k fè ke c'est important pou ke moun nan genyen yon vi politik. Paske pati politik la, se ske se sa l ye wi, se yon ti chanm k ap prepare w pou w al pran pouvwa. Donk si ou nan yon teren. Ou ap antrene, bon, lè w rive ke sou pouvwa a, e lè sa w pral gen opozisyon, tout bon! Men non, e le RDNP est un et indivisible. Koman nou ka soti nan kriz? Pou nou al patisipe nan siyen ankago nouvo gouvèneman ki pale de gouvèneman koabitasyon, eske nou pou li? Ekoute, o sen di pati ki se yon pati endepandan, o sen di pati ki se yon pati endepandan, nou toujou di li ke le RDNP est prêt pour servir l'Etat de son pays. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou ta tande deklarasyon Eric Jean Baptiste. Donk, pa rapò avèk nòt sa a, sektè prive a rale l mete deyò blaw nan figi nou rapidman. Diferans yo gentan de kote, yo met tèt ansanm, y ap pran desizyon pou byen peyi a. Ok, an n kite sa. Donk, ou kapab konprann, sanksyon ki pran kont oligak yo fè yo panike. E nan menm moman yo ap fè erè pasi pala puiske nan menm moman yo ap pran desizyon, yo gen tan renmen peyi Dayiti, yo mete diferans yo de kote, se menm jan tou bò kote gang yo, yo ap pran desizyon. pou byen peyi dayiti e yòp mete diferans yo de kote. Mwen kapab di la plipa nan yo donk pwouve jounen jodi a vrèman ke se yo menm ki mèt ensekirite a nan peyi dayiti e pi rapidman yo ap pibliye nòt pou lapè e moun ki mouri yo kisa nap fè avè yo je ne se pa. Medam matmwazèl e mesye ebyen ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se traka nan levanjil wi pastè a kap montre ki kantite soulye jezi ba li pèp ayisyen an gad ansanm. Kado yap miltipliye. E m pa janm achte soulye se kado yo fè m kado soulye. Alelouya wi. Chak m leve m gade pou m wè ki grenn map mete. M gen ankò wi. M gen soulye nan ti kwen m nan wi. Men yo. Ki temwanyaj mwen m pa diw yon lè m pat genyen e pou Bondye rive la avèm poul banm tout sa yo pou mwen menm pou kont mwen enben m te gen 12 pè soulye li te dim fè kado yo mwen fè kado yo depi lèm fin bay yo Bondye di wè m rezoud pwoblèm soulye w. Sa vle di la pastè sim gon ti boubout fè kado l fè kado l pou m jwenn plis si m gen 100 dola fè kado l pou m jwenn 200 dola se jan de temwanyaj la pèp ayisyen an n kontinye tande. Si mèt levanjil la di konsa ke toutotan wap bay wap plis byen e pa sa. Alelouya ke Bondye pèp ayisyen nou tande fòk nou bay fòk nou bay toutotan nap bay nap gen plis. Fòk nou bay toutotan nap bay, nap gen plis. Toutotan wap resevwa tou wap pi pòv. E sa kap pase nan peyi dayiti la. Eske n tande fòk nou bay, fòk nou bay nan tout sa nou genyen nèt pèp ayisyen. Fòk nou bay. Levanjil la di, Jezi di konsa, moun kap bay la, li paka pi pòv, men se pi rich lap pi rich. Amen legliz. Sa vle di gen bagay Bondye pral fè pou ou, se yon tès Bondye ap fè avè w. Lap pase w nan egzamen. Gen pafwa ou ka gen sèlman on gode diri lakay ou, Bondye ap teste w epi l di w pou w fon moun kado l. Depi w pa. Ale, on sèl gode diri, Letènèl di m fè kado l. Ok. Obeyi ou pa bay li, ou apèn kòmanse nan mizè. Amèn legliz. Donk ke mè byeneme, se sa map di w. Wi mesye, m mete pou kòm wi mesye. Wè Aldo wè wè won seri de tèt wè wè won seri de tèt soulye men wè won seri de soulye men wè se de tèt soulye men men men wè won seri de tèt soulye wè sa kote w wè sa kote w wè l e bay pou w al chèche nan katalòg wi wè kote w wè soulye sa soulye sa kote w wè l wè soulye soulye sa ou wè soulye sa. Tout sa senatè nou yo ta fè wi. Konprann yon seri de tèt soul yo wè a yo pa bay ki koute yon goud yo bay lajan moun bay lajan wè ou yon seri de tèt men ou ou yon seri de grenn soulye wè bay lajan ou konprann ou yon seri de tèt bòt wè wè lajan ou konprann lajan ou konprann ah lajan wè ou yon seri de tèt soul yo wè wè. Se sak rele levanjil ou dous ou dous Ou pa gen parèy ou pa gen parèy Levanjil mete m sou moun e li fè m santi bon Ah pèp ayisyen e sak rele levanjil ou dous ou dous Ou pa gen parèy la Èske w konprann? Donk pastè ap ekzibe Le senyè yo k ba li l silvouplè Se le senyè tout sa politisyen ta fè wi. Pèp ayisyen, m pa konnen si w fè eksperyans sa deja. Si w debake nan yon makèt, epi w wè yon senatè oubyen yon madan senatè, yon minis debake l vin achte. Heyy! Ou konn wè lè w ap achte w ap gade pri, ti konpran? W ap gade pri, w ap di kèt, èske m ap pran sa w ap chwazi? Men non, ou wè lè moun sa yo debake nan makèt e just, Eeh, konsa. 2 nan sag selman gade gade yo gade podyab bon mesye sa humm panye lò gade wè 3 panye rrrr lè yo rive klip klip klip klip kòmsi se kòmsi ryen netè pèp ayisyen m pa nan gade just yo di tantantantan epi m lonje 4 la lò nan leta adje lò wè nèg yo ap goumen youn ap touye lòt pou yo rive nan tèt peyi a pèp ayisyen se pa blag non jan wè pastè ap esplike la e lajan fidèl yo wi. ki bay soulye sa yo. Ala traka pou lave kay tè. Si n pran pale de pwoblèm peyi sa a, mezanmi, aswè a p ap fini. Medam, matmwazèl e mesye, Ayiti, ensekirite. Nan sware 7 desanm lan, lapolis arive jwenn 2 kò boule nan yon zòn ki rele Salmori, yon lokalite ki andedan premye seksyon kominal Jwanaria ki nan awondisman Ench. Nan foul la, lapolis ta pral arete 2 endividi ki te ansanm avèk 2 9 milimèt nan men yo. Pou enplikasyon prezime yo nan asasina 2 moun sa yo. Non mesye sa yo, jan wap gade imaj la la, se Fedlin Etienne ansanm avèk Kenson Emmanuel. Daprè yon nòt lapolis nan depatman Sant mete deyò, krim sa ki fèt nan lokalite. Malnory e genyen Fedlin Etienne ki se bra dwat Kenson Emmanuel, youn genyen 35 lane e lòt la genyen 45 lane. Nan yon kominike pnh la mete piblik nan dat 8 desanm lan, Fedlin Etienne te deja pase 9 mwa dèyè bawo. Donk yon jij fè konsta 2 kadav yo, pou kounye a 2 endividi sa yo pèp ayisyen. yo nan poto lè gentan yo ap fè swit jidisyè yo kòm nou konnen son ti peyi konsa. Medam madmwazèl se mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Pandan jounen an pèp ayisyen mwen te pran tanm mwen pran sanm m tap gade m tap tande e m tap analize ti videyo sa a. An nou tande l ansanm. Talè Moyiz Janchal Talè Moyiz Janchal Talè, talè, talè pitit gason m Pèp Ayisyen Gon bagay pou konprann la. Banm di nou bagay. Lè w son lidè politik, e pou kèp ou di konsa, si Brezil pèdi kisa, bwa kale, Ajantin pèdi kisa, bwa kale, bon, Brezil pèdi, Brezil elimine pèp ayisyen. Brezil pèdi, Brezil genyen, sa sa ap itil peyi Dayiti? Yo pare pou nou, nou pare pou yo. Sa sa vle di? Donk, pèp ayisyen, apre deklarasyon sa, mwen pral tonbe sou imaj sa. Bon, yon kòmantè yon sitwayen anba yon pòs yon lòt sitwayen te fè. Donk, nan dezyèm kòmantè a, sitwayen an di, men doulè tèt la. Match sa vle di anpil bagay frè m. Gen nèg ki pral gad match sa ak kawotchou li nan men l epi galon gaz li bò kòt li. Pa gen pwoblèm. Men, kite m eksplike w yon bagay. Brezil pèdi, Brezil genyen. Sa sa pral itil peyi Dayiti? Sa sa pral itil peyi Dayiti? Donk, sa montre m kisa, se ke Toutotan nou nan plezi, nou pa janm konnen ke n ap fini. Toutotan nou jwenn plezi, nou bliye ensekirite, nou bliye kidnapin, nou bliye gen wout ki pou fèt, nou bliye pou ke gen lekòl ouvri, nou bliye tout bagay depi gen plezi. Eske w konprann? Donk, lè yon lidè kanpe l di konsa wi, Brezil pèdi bra kale, sa vle di toutotan nou jwenn plezi a, nou pa p janm mete tèt nou sou zepòl nou pou nou di non, sa pa sipoze konsa. Non, gen de bagay franchman pèp ayisyen ki stupid. N ap batay pou yon eta de dwa men depi gen plezi tout bagay sa yo nou mete yo sou kote, nou bliye si gen moun k ap mouri, nou bliye si gaz monte, nou bliye si gen lavi chè, nou bliye si nou gen dwa pou nou viv, nou bliye si n gen dwa a ledikasyon depi gen plezi. Non, ede m konprann pati sa a. Paske gen de bagay ou wè moun ap batay pou yo, ou di men eske tèt Ayisyen an cho, eske dèyè l kòmanse bay lafimen pou tout bon? Brezil pèdi bwa kale, sa vle di toutotan match la ap kontinye, donk Brezil pèdi se sa k pral pouse w pou w soti pou w al manifeste? Non! Non ou pa yon sitwayen, ou son restavèk, ou son ravèt, ou son pil fatra! paske anvan plezi a fò kreye kondisyon pou viv. A kwa bon pou m ap pran plezi epi yo ap fann tèt mwen ak bal? Eske plezi sa gen sans? A kwa bon pou m ap pran plezi men m pa ka manje? A kwa bon pou m ap pran plezi m pa ka jwenn wout pou m fonksyone, pa gen lajistis, timoun pa ka al lekòl, m pa gen aksè ak dlo, pa gen aksè ak elektrisite, m pa gen yon bon kote pou m dòmi, m pa gen aksè ak lasante? epi map pran plezi, si Brezil pèdi bwa kale, sa vle di toutotan gon plezi, donk nap bliye tout pwoblèm nou. Brezil pèdi, eske sa pral fè pwoblèm peyi Dayiti rezoud? Non. Brezil genyen, eske sa pral fè pwoblèm peyi Dayiti rezoud? Non. Nap toujou rete nan menm nivo a. Nap toujou rete nan menm eta a. Pa gen anyen kap chanje pou nou. pa gen anyen k ap chanje pou nou. E malerezman pèp ayisyen, pèp la tèlman enbesil li sòt, lè ke yo rive nan moman pou ke yo jwenn lwazi, paske pèp la gen dwa pou l enjoy, li gen dwa lwazi, li gen dwa sa. Ou kapab wè a chak lè kanaval ki sa yo fè, Mesye politisyen sa yo, mete ansanm avèk nèg nan sektè prive jounen jodi a k ap mete diferans yo de kote, tu konpran? Plis jounalis etsetera, sanksyon nan degwenn yo tou, donk nan jou k ap vini yo nou pral konn tout. Se moun sa yo ki di w konsa, non, pèp la nan mizè, pèp la nan grangou, pèp nan ensekirite, pèp pa ka soti, pa gen travay, nou pa ka pran plezi. Lè pou jwenn plezi a wi. Lè dat plezi a fikse pèp ayisyen ou pa ka pran l. Tande m byen. Men lè w nan pwoblèm nan ki sa yo fè yo kreye plezi a yo ba ou. Se pou montre w kòman yo jwe ansanm avè nou. Se pou montre w kòman yo trete w tankou fatra men malerezman ou poko janm ka konprann si son fatra w ye. Paske imedyatman ou aksepte ke w son fatra w ap batay pou soti nan nivo sa l te a. Ou kapab wè pèp ayisyen yo pa vle w al danse nan kanaval pa vre? Men ki sa w wè? A chak manifestasyon gen gwo bann rara deyò Epedepedepedepepep Epedeped N ap gouye nou prale men sa s on manifestasyon? W ap revandike kont ensekirite epi ren w se konsa gade non Ren w gade non ensekirite gade l kanpe l pran filing nan ren w. Wap di anmweyy aba lavichè, lavichè ret kanpe yon kote l di oh oh ala moun afè l bon gad jan lap gouye epi lap plenyen pou lavichè, non si lavi a te chè w tap gounou ou gon on gaz anba kò tou ou pa ta kab gouye konsa. Nap manifeste nan enterè yo. Nan enterè yo nou toujou ap manifeste. Gwo bann rara deyò, kòman w te ka konprann w ap manifeste pou chanjman, w ap manifeste pou lapè, epi n ap danse, men se kwa listwa? Men sa son plezi. Epi nan lè pou w ta pran plezi a, yo kreye yon lòt divèsyon. Paske pandan w ap, ou pa gen dwa pou w pran plezi a sènman, ou pa gen dwa pou w jwi plezi a a san pou san. Men lè yo chwazi ba w ti kal plezi a se lè yo mete w deyò, yo ba w mil goud epi yo met bann rara, yo ba w ti kal plezi pandan yo menm yo ap jere enterè yo. Humm! Ala traka pou lave kay te nan peyi sila a. Frè se sè byen eme eske w konprann lè m di w ke Ayiti se la repiblik dè koken? Si Brezil pèdi bwa kale si, sa vle di. Ajantin pa pèdi, Brezil pa pèdi, ok Ariel la toujou. Men sa pa sipoze fèt, si nap batay pou yon eta de dwa, nou pa ka ap chwazi yon lòt bagay ki pa gen oken rapò ansanm avèk nou. Eske koup di mond gen rapò ansanm avèk pwoblèm ensekirite, pwoblèm grangou lavi chè nan peyi Dayiti, kriz politik nan peyi Dayiti? Non. E sou a nou ka chita pou nap gad match, nou sanwont anpil. Nou pa moun. Nou pa moun nou sanwont nan dènye nivo. Paske nou te ka batay pou ke lè nap gade match la nou ka enjoy. Ti match la se nan nwit li ye pou nou chita nap gade l sou channmas alèz. Lè n fin gade l nou kapab deplase nan lakay nou san oken pè, san oken krent. Paske nou konnen nou rezoud pwoblèm ensekirite peyi nou. Men nap pran plezi kè nap sote. Koman nou santi nou? Pou lòt la ap tann son ekip ki pou pèdi pou l met kòl deyò, pou la kawotchou l ansanm avèk gaz li bò kont li, l ap tann pèdi 1 pou l met dife 2 ki kote, met dife a sa sa pral itil? Monte nan plezi. Se pandan w ap pran plezi a wi pou yo pase yo bon sou ou. Men yo p ap ba ou, yo p ap kite w jwi plezi a san pou san, yo p ap kite w jwenn plezi a nan lè pou jwenn li. yo devye bagay yo ba ou, yo destabilize mantal ou, men malerezman, ou pa janm mete w nan dimansyon pou konprann. E medam, matmwazèl, se mesye, m ap fè w konprann tou, se ke, Ayisyen tèlman sanwont, yo itilize sanwont lan, pou yo montre w ke yo fyè. Wi, zansèt nou yo te fè agoch, wi, zansèt nou yo te fè adwat, men yo refize itilize sanwont lan pou yo travay, pou yo pran konsyans de eta yo. Yo refize fè sa. Wa ogeye lè yap pale de istwa yo, men kote n soti pi gade tan ye jounen jodi a. Ato nap tann se Brezil ak Ajantin ki pou fin pèdi epi pou n al manifeste kont Ariel ki monte gaz, kont lavi chè, kont ensekirite, kidnapin. Kalezon yon tann sòs pandan nap tann 2 ekip yo pèdi byen ke gen yon ki gentan ale, Ariel li menm ap monte plan l pou nou. Lap vin a plan B pou nou, lap vin a yon lòt divèsyon pou nou. malerezman nou san konprann, nou swiv kouran, nou pote tèt n ale, pandan y ap fann dèyè nou. Ala traka pou lave kay tè! Donk pèp ayisyen lè ke m konn ap di ou, Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ou dwe panse se blag. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Ayiti a tèlman spesyal, s on bagay apa. Ou kwè se koze nan la repiblik? Ebyen, gen yon gradyasyon ki t ap fèt, jan n ap gade imaj la la a. Bon gradyasyon ki tap fèt pèp ayisyen e gradyasyon an kòman yo rele moun ki poze seramik yo ankò bon demwazèl la ka ban nou plis detay sou sa donk yo ap prezante moun ki t aprann poze seramik yo pèp ayisyen an nou swiv kòman prezantasyon an te ye. Tòè Talè talè moun ki poze seramik yo kisa yo ye ti cheri repran pou nou. Si tout fwa gwen mezon wap fè, pa ezite rele karile a. Se trèz enpòtan. An tou ka pèp ayisyen, janm toujou renmen di l Ayiti diktati, se lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra, ki moura kakara nap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan. ki pa twò long. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.